Tèt! Waww! Frèzesè byeneme, ou pa imajine sak fè kèm kontan konsa. Lèzetazini fè Ayiti sipriz, li pral nome yon ekspè nan dwa moun pour Ayiti. Pierre Esperance, mèsi pou ton èd. Marie Holène Gilles, ou mèt ranmase pakèt ou, pase papa nou Lèzetazini pral voye yon ekspè pou ke dwa nou kapab respekte Nan peyi dayiti waw quel amour. Medam matmwazèl se mesye koman w ta vle pou m pa damou komisè muscadin m kote m chita map pale ansanm avek ou la m santi kèm ap soti waw komisè muscadin maten an frè e sè byen eme fè yon kou tèt chaje gen yon ti bus ki soti andedan matisan 2 a ki chaje nèg vilaj de Dye ladan. E zòn sa a frè se sè byeneme souvan lè yo kidnape moun se la yo file rantre ansanm ak yo. Komisè a mete 2 gason anba kòd e gon fanm ki te nan machin nan pran yo pran telefòn ni se pa 2 a 3 foto gwo chèf de gang gwo zam yo pa jwenn sou telefòn ni. Rale chèz ou, ou pral tande komisè Muscadin. Bagay ou pa ta panse wi, militan yo mezanmi yo mande padon paske pou jan yo te konn fè wanga dèyè prezidan Jovenel Moïse, jounen jodi a yo estime se pat janm Jovenel Moïse ki te pwoblèm nan. Donk, jounen jodi a ki make 36 lane konstitisyon 1987 la sou plas konstitisyon, militan yo fè gwo wanga dèyè Premye Minis Ariel Henry ansanm avèk Mèt André Michel e tout ansyen staf opozisyon an k ap souse nan pouvwa a aktyèlman. Si se mwen menm k ap di w, ou ka pa kwè, men w pral wè a de je w, jan ti pwovèb kreyòl la di, de je kontre manti kaba. Se sou paròl sa map diw byenvini pandan map envitew rale chèz ou chita Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi Mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew mèsi pou fidelitew ak pasyans ou Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo, zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an e kont sa ki se te, Zèb sou wòch glasi. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante. Repons lan se plim ki sou pati devan. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen. Zwazo a vole, trip li pandye. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè a. Sa ap fè nou plezi anpil anpil. Lèzetazini damerik fè nou sipriz pèp ayisyen. Li pral nome Yon ekspè nan dwa moun pour Haiti. Waww! Se chak jou Lèzetazini mete souri sou lèv nou. Kèt, gad yon peyi mesye! Quand on est grande puissance, waww! Se pa ti vitès piti! Se pa nenpòt ti bagay frèzesè paske lèzetazini tèlman enkyè pou nou le prezidan Biden la waw eeyy senyè oo waw waw waw desalin potko janm fè anyen se lèzetazini kap fè koze wi. Oh my God! Sa vle di la, Pierre Espérance mete kò sou kote avèk cette question de rnddh ap pwoteje dwa gang, mete w sou kote. Marie Yolène Gilles, Mèt Samuel Madistin avèk cette question de fjkl, tchoule kò nou lòt bò. Paske, papa nou, wi, papa nou. Mèd Joe Biden Hein Les Etats Unis d'Amerique grande puissance manman nou zanmi nou jan nou vle pranl nan pral nonmen yon expert frères et sœurs bien aimé nan dwa moun pou Haïti non non non Les Etats Unis ou pa bezwen fè tout efò sa. Just di wap mete yon prezidan ou fini. Just kanpe dil paske ou trè enkyè se yon prezidan pou mete epi sa w tande a pou peyi a ka ranje. Yè ou vini w di nou ou gen plan strateji stabilite pou 10 lane. Pa gen pwoblèm mon konpè kounya la ou pral voye ekspè an dwa moun ha ha woyy senyè jpepa jpepa jpepa avèk se peyi la o non m pa kapab. Mete Gadon les etats unis d'Amerique mes Oh Nou yè yo vini frères et sœurs yo frape nan kòlè tou baw Plan strateji ebyen stabilité 10 ans pou Haïti paske Nou paka jere peyi a ebyen premye faz plan se sécurité Se la jistis. Dezyèm faz plan ebyen se rezoud pwoblèm enstabilite kwonik sa a. Epi twazyèm faz ebyen plan an se kisa frè e sè byeneme se fè refòm nan tout enstitisyon fondamantal nou yo. Yo santi nou pa fonde, nou manke fonde pèp ayisyen fò yo refonde nou. Eeyy pou di yon maten Dessalines pap fè kòlè kotel kouche al level kase kou nou tout apre sa li pann tèt li met sou li? Paske franchman frères et sœurs bien aimé mpoko janm wè nasyon sanwont pase nou sou latè non premye lo kounya la men lèzetazini woyy senyè e pitye de nou de ta bonte selon ta grand mizèrikòd. Efase transgresyon nou yo, nou konnen nou peche men Lèzetazini soti pou l fin avè nou. Kounye a, èske ou konprann yon ekspè frèzesè byeneme an dwa moun? Sa vle di, yo pral aprann nou ki sa k rele dwa moun. Ekspè sa a pral eksperimante nou. Waww Lèzetazini da men poukwa? Poukwa? Men Lèzetazini ap prepare l pou l nonmen yon ekspè an dwa moun pou Ayiti. M poko janm tande gouvènman di l ap prepare l pou l nonmen yon ekspè pou dwa moun pou Ayiti. Gouvènman ayisyen m poko janm tande yon bagay konsa nan bouch li. M poko janm tande gouvènman ki la a di ebyen l gon plan strateji stabilite 10 lane pou Ayiti. M pa janm tande bagay konsa. Men Lèzetazini, waww! Kèt mesye, gad yon peyi! Waww se telman se telman m paka jwenn mo pou pou esplike lanmou les etats unis pou ce petit pays Haïti chérie epi nou les haïtiens on fait du craie dans tout le pays nap tann les etats unis d'Amérique se très très bien yap travay pou nou. Se bagay ki bèl frè se sè lè w gen gwo zanmi lè yo ap panse yo panse pou ou tou se byen sa kounye a men lèzetazini papa pral nome yon ekspè dwa moun gon maten k ap rive lèzetazini gen pou y kanpe l di konsa m ap nome yon prezidan ekselan yon prezidan modèl pou lèzayisyen rale kreyon nou make yon bon maten yo ap leve yo di sa Apre sa lè yap pale de la demokrasi la li di non non non ce petit pays là la demokrasi n'existe pas donk son prezidan pou nou nome pou 10 ans yon plan nap ba li pou ke l aplike epi pou peyi sila a ka sòti nan sa li ye donk frè se sè byen eme pa rapò avèk ansanb de desizyon lèzetazini ap pran pou ayiti pandan dènye moman yo la a mezanmi fòn ta poze tèt nou kesyon poun di ki sak dèyè desizyon sa yo. Fò n poze tèt nou kesyon, ki sa k dèyè desizyon sa yo? Plan stabilite dizan? Kòman ou ret lakay ou ou fè plan stabilite dizan pou yon lòt peyi? Men se kwa listwa? Depi kilè w te konn rann peyi sa stab konsa? Depi lè loni kreye frèzesè byeneme, nan Lamerik la se Ayiti l fè plis misyon. Ayiti l fè plis misyon pa janm gen sekirite, pa janm gen jistis, dwa moun pa janm respekte men kounya la lè l nome ekspè sa y ap retire BINUH? Non je crois pas. BINUH te la pou la stabilite, pou respè dwa moun etc. Pou bòn gouvènans. Pandan bini la nan peyi a yap woule sou bèl machin monte desann piti pip mèsenè sòt kote yo sòti yo antre kay yon prezidan yo al asasine l èske w konprann antre yon trèt kay prezidan yo al asasine l ebyen menm responsab bini sa fon sèl ansanm avèk moun non l site nan touye prezidan an epi sa w tande a yap monte wo konsèy de tranzisyon ap fè tout aktivite nan peyi a. Epi kounya la, frèzesè byeneme, Lèzetazini ap prepare l pou l nome yon ekspè dwa de lòm, exactly, an Ayiti, eh, pou Ayiti, pardon. Se trè byen. Kòman w te ka konprann pou endepandan, pou granmoun, epi yon gwoup nèg deside yo fin bwè bon diven yo, yo kwaze pye yo, ah, yes, I'm ready, yes, I think for Haiti, yes. And Haiti is a special country yes se konsa yo ap pale ti anglè yo wè sam diw la epi yo di ah bon m panse pou se peti peyi la euh nou ka mete sekirite nou ka nome yon ekspè bon ann moute bini non ann moute bini pase peyi a enstab bon nap ba nou objektif epi nou voye l anba yes lajan ap boule epi bon. Nap met estabilite se sa wi fok nou deside donk nou trè enkyete pa rapo avèk sitiyasyon an epi sa w tande a frèt se di ven yap bwè ti chat nèg ap nèg ap file desann yes epi yo siye epi too rrr laprès ebyen Lèzetazini Damerik fenk pran yon nouvo desizyon pou peyi Dayiti, ebyen tèl òganizasyon pral desann pou fè ti pou fè ta pou fè to epi 50 an lajan ap boule sou do peyi sila pa janm gen anyen k fèt. Ebyen frèzesè byeneme lè ou refize pran responsabilite ou se sak pou rete gon bon maten Lèzetazini ap di lap prepare poul nome 50 senatè pou peyi dayiti paske senatè nou yo se kaka k nan tèt yo lè nou vote yo se kaka yal vide nan palman on bon maten lèzetazini ap di lap preparel poul nome 50 depite lage nan chanm nan anba paske depite nou bay vòlè yo regle sèlman on bon maten lap leve l di lap nome 60 majistra poul lage nan komin yo paske lestabilite etc epi jiskas kel di bon. Avèk sitiyasyon sa, kòm etan done se yon gouvèneman e de fakto, donk li enpòtan pou n nome yon prezidan pou dizan mete nan peyi sila paske nou panse prezidan sa nou pral mete a se yon ekspè, se konsa yo pral fè l. Nou mèt rale kreyon nou make pase m poko janm wè pèp sanwont sou latè pase nou. E frè e sè byeneme m ap klè ansanm avè w, Koman w te ka konprann? Mezanmi gen koze pa gen bouch wi frèz e sè. Tande m byen sa m pral di w la la. Koman w te ka konprann? Kou Penal Entènasyonal mete manda dèyè Vladimir Poutine pou krim de gè, pa vre? Tandiske Vladimir Putin, Larisi, se manb pèmanan Konsèy Sekirite Lonu. Ha ha! Manda dèyè se prezidan pou krim de gè. E tandiske Ayiti ki se manm Lonu, pa vre? Se peyi. Pa mete manda dèyè moun ki patisipe nan touye prezidan Jovenel Moise. Ayiti se manb Loni pa vre? Poutin ou tande manda dèyè l pou krim de gè. Men gon prezidan k asasine la a anba bouch Lèzetazini, gon prezidan k asasine la a mezanmi. Tout koupab yo ap mache nan figi moun. Yo ap flannen, yo ap vwayaje. Atò, kou penal entènasyonal pap mete manda dèyè yo? Bon, si kou penal entènasyonal pat mete manda dèyè moun ki touye Thomas Sankara, Kadafi, Pou site sa pou site sa yo sèlman bon yo mete dèyè Poutine pou yo arete l bon ou konnen e se peyi se lè blan tu konpran lè blan ann kite sa la pou l pa fèze antouka prepare nou frè e sè byeneme paske nan jou ki pral vini yo la gen yon ekspè an dwa moun ki pral debake nan peyi Dayiti dwa nou pral respekte antanke moun piske Lèzetazini santi dwa nou bouke pase anba pye. Ebyen li deside nome yon ekspè nan dwa moun pou se peti peyi ki ye Ayiti. Medam, matmwazèl, se mesye, jan ke m te anonse ou, koman ou ta vle pou m pa damou komisè Muscadin? Koman ou vle mezanmi pou kè m pa bat bip bip pou komisè a? Koman w vle pou san m pa tresayi? W ap di m se enteresant, non se pa enteresant. Se tèlman komisè a gon travay ekstraòdinè l ap fè nan nip peyi a ebyen gade non ou vin devlope yon lanmou natirèl pou li puiske w s on sitwayen k ap travay, k ap batay pou peyi w e w vle pou peyi w kapab gen lapè ansanm avèk sekirite. N'est-ce pas? Ebyen medam matmwazèl ze mesye komisè Muscadin fè yon gwo kou ankò. Maten an byen bonè gen yon ti bis ki soti nan Matisan 2 a. Nan zòn sa frè e sè byeneme fòk mwen di ou moun ki rete la 95 pou san moun sa yo, yo pa moun ki tèlman fin twò dwat. E ou kapab raple ou, lè 5 polisye yo te mouri nan vilaj, se moun yo ki ede polisye yo soti nan cha, e se yo menm ankò k pran yo, ki mennen yo bay izo, ou raple ou, nan vilaj ou. Donk, zòn sa, frè e sè byeneme selon deklarasyon komisè Muscadin, Matissan 2 a, ebyen, majorite kidnapin ki fèt, se nan zòn sa a yo pase rantre ansanm avèk moun yo. Kòman fè yon bis fè rantre nan Matissan 2 a? Pou al ranmase moun vilaj epi ap file rantre nan gran sid se kwa listwa? Komisè Muscadin resevwa enfòmasyon an epi li mete l sou brenzeng ni li arive kanpe machin sa. Kanpe l kanpe machin nan frè se sè byeneme gen 2 jenn gason ki anba kòd e selon enfòmasyon ki arive jwenn nou anndan machin nan Ta menm gen yon jenn fanm, lè komisè a fouye telefòn li jwenn divès foto gwo chèf ak gwo zam poste. Pou plis detay frè e sè byeneme, ann tande deklarasyon komisè Muscadin. Ki fè apèl a chofè a. E machin sa chaje maten an di kote de Matisan. Di ozanviwon de 6 èdmi di maten, yo enfòme nou ke pap padab lan, gen arèl wouj li soti anndan Matisan. Sa nan DA a. DA sa se yon zòn de non dwa. Enfòmasyon m te vin genyen ke machin sa li prale di kote de Kawou. Se nan lanmò moun sa yo prale. Men pwoblèm ki poze se ke anndan DA sa tout moun yo kidnape se anndan yo antre avèk yo. Se yo ki bandi notwa ki abite anndan an. Kòman papa ta fè arive antre andedan DA l ap chaje pou ke li ale Kawou. Donk li pote a ekivòk pou ke nou kesyone moun sa yo pou nou konnen ki bò moun sa yo prale. Kisa chofè a di w menm? Chofè a dim wi e men mesye ki te relel pou ke li te vin chache moun sa yo, paske 2 tip sa yo menm yo pa gen pyès e m te poze yo kesyon yo te dim li abite matisan donk li souwè ke nou arete yo nou pral kesyone yo nou pral fouye telefòn yo pou nou konnen de kwa il saji. E chofè a l menm nou arete chofè a tou? E chofè a sanse arete paske kan menm se yon djòb ke l tap fè men kan menm m ka relache misye. Gad gad gad je nonm nan non kèt vizaj li vizaj misye sispèk komisè vizaj misye trè sispèk e kòman ou fè pa gen pyès idantite humm vizaj misye trè trè sispèk se pa bon la o. Dakò, dakò. Men sa mesye yo esplike w menm, èske w sezi telefòn pou yo? Non, telefòn nèg yo nan men nou, nou pral fouye telefòn yo pou nou konnen egzakteman de kwa il saji. Pwoblèm ki genyen an, sèke anndan de a se yon zòn de non dwal ye. Kòman yon machin fè antre anndan an pou al chaje anndan an? E machin pa antre anndan sa a, moto pa antre, poul pa pase, pesonn pa antre anndan an. Kòman yon machin fè oze antre al chaje? Donk tout machin ki soti andedan Matisan, Depi ou vin pou travèse nip lan, m ap entèsepte w. Men mesye sa yo, kòman yo rele? Èske yo jwenn pyès sou yo? M pral kon, non, non, de tip sa yo, yo pa gen kat elektoral yo menm. Selon sa yo di, yo di pyès yo pèdi. Ki pa pwoblèm. Ki enfòmasyon nèg sa yo ba ou? Ki kote yo abite? Bon, m te poze misye kesyon, li te di m li abite Matisan. Ki pa pwoblèm jiska prezan. Nèg ka toujou abite Matisan. Men ki jan w viv Matisan? Ki sa w ap fè Matisan? Depi ki lò Matisan? Depi ki lò Matisan? Paske Matisan se yon zòn de non dwa li ye. Moun pa abite anndan sa a. Majorite nèg kabite anndan yo se madan bandi, se antèn bandi, se efè de wè bandi, se bandi. Ok. Ebyen mesye sa yo la ou pral tande yo? Wi m pral tande yo. M pral voye yo bay SDPJ, SDPJ ap tande yo e y ap voye rapò ba mwen. Dakò. CG, èske ou ka di nou tou e mesye sa yo nou pa jwenn anyen sou yo? M pa jwenn anyen sou yo, m pa jwenn zam, m pa jwenn katouch. M fouye machin nan de la tèt o pye. M pa jwenn anyen nan machin nan. Anyen ki wong, anyen ki sispekte ak bandi. Men sof ke. Machin nan soti andedan Matisan 2 a. Kòman machin nan fè arive soti andedan Matisan 2 a? Alòske se yon zòn de non dwa. Moun pa antre, machin pa antre. Pipirit pa chantre andedan sa a. Donk Dieu seul sait, Waham konnen. Ok. E wap frape. N ap batay, n ap frape. Mèsi. Vwala, frè e sè byeneme ou ka gade, sa se 2 endividi yo pa jwenn pyès sou yo. Ayi 2 mesye yo ak plis chofè a. Donk, komisè a mare chofè a tou, pou l al bay eksplikasyon, sa se 2 endividi, gade drapo ameriken l sou li, l pa nan rans, sa la traka pou lave kay tè. Donk, medam, matmwazèl e mesye, komisè Muscadin, nèg sa yo prale nan SDPJ, yo pral kesyone yo pou konnen ki sa dosye a ye, pou kesyone chofè a tou pou konnen Ki relasyon l genyen e kòman l te fè rantre andedan Matisan 2 a? Antouka, yon dosye n ap suiv de prè. Medam, madmwazèl e mesye, jounen jodi a make 36 zyèm anivèsè konstitisyon 1987 la. Nan dat sa a, nou kapab raple nou Ayisyen tout kote te soti di wi yo dakò ansanm avèk yon nouvèl konstitisyon. Konstitisyon sa a, ebyen frè e sè byeneme lakòz enstabilite nan peyi Dayiti, nèg ki te patisipe nan moute konstitisyon an di w li pa aplike tandiske yo menm yo pa sou aplike l ou kwè se koze. E dènye moun ki te eseye pou ke l te chanje konstitisyon an Se prezidan Jovenel Moise, ebyen nèg politik mete ansanm avèk nèg sektè prive te bòykote pwojè a e sa w tande a frè ze sè byeneme 7 jiyè 2021 yo ta pral asasine prezidan Jovenel Moise andedan chanm lakay li. Eske w raple w deklarasyon sa? An nou swiv ansanm. Kote yo? Mwen konn presyon ke nap sibi. Sispann ipokrizi a. Se yon tèks tout moun te bezwen chanje konstitisyon. Men chak moun vle se yo k pou te chanje l. Mwen se pa mwen kap chanje konstitisyon. Non non non non. Tanpri, mete m atè tou dousman. Jovenel Moïse pap chanje konstitisyon mezanmi. Se yon tèks ki atè. Nou tout gwo entèlèktyèl, gwo save nan peyi a. Mete men pou nou leve l. Nou tout te mande chanje l. Bon kounya tèks sa la nou refize mete men ladan. Fini. Vini ansanm, ann bay peyi a yon chans. Kle kou sa, kle kou sa konstitisyon 1987 la bay peyi a, mezanmi entèlèktyèl yo lang peyi a ap sot deyò je l, l ap toufe. Vini pou n retire kle kou sa nan kou l, pou n wè kouman n a fè pou n libere l, pou n ka pèmèt pèp sa, li ka reflechi yon fiti tou pou pitit li, li ka reflechi yon fiti pou li menm tou, pou peyi a ka gen bon jan sekirite. Se yon konstitisyon k mete yon wòch nan men nou chak. Moun ki nan pouvwa jidisyè ap goumen ak moun ki nan pouvwa egzekitif. Moun ki nan pouvwa egzekitif ap goumen ak sa k nan pouvwa lejislatif. Sa k nan pouvwa lejislatif ap goumen ak sa k nan pouvwa egzekitif. Men l pa ka konsa. Se amoni ki pou genyen antre twa pouvwa. Fòk konstitisyon an pèmèt ke tout pouvwa yo ansanm gen yon grenn bòs, pèp ayisyen an. Men lè chak pouvwa gen yon bòs apa, On bidjè fin fèt nan palman an, bidjè a fin fèt, epi sa w tande a bidjè a anba bra on nèg. Men gwosè katab nèg la, ki bò l prale si nou konnen? A yon gwo to. Men me sa yo toujou di pou m pa di yo, m pa gen moun m rayi nan peyi a, nou konn sa. M renmen tout moun. Dayè m ta renmen moun ki rich yo vin pi rich. Moun ki pa ka manje yo pou yo vin manje. Epi m ta renmen sa ki nan mitan yo pou yo monte. Se sa m vle. Men lè bagay yo ap fèt tou se pou n pale. Pase ou menm bidjè a yo konn vin lakay ou avè l la w sonje? A onzè diswa blap y ap antre nan pòt dèyè pou al. An nou veye mesye peyi a gen mèt. On bidjè fin fèt lòt la tchatcha l sot a bidjè l anba bra l epi l al korije bidjè apresa w tande bidjè kriminèl! Nou lèz ayisyen. Chapo ba pou nou. Korije bidjè a. Paske bidjè a pa nan enterè w, li nan enterè pèp la. Fò sa sispann. Se konstitisyon sa a k fè sa. Ki fè leta. Kòman pou leta ap fè yon bidjè pou l al ka yon moun avè l? Sa sa vle di? Tout moun pè di sa. E se sa k fèt an nan peyi a. Se li k fèt chak ane. Ou menm kòm prezidan bidjè a vini, ou fin di bon ok n apral fè tèl bagay nan tèl zòn, ou fin ranje bidjè a byen epi lè bidjè k vote a vin jwenn ou se tankou son bidjè w te voye sou 2 pye l epi bidjè a ap tounen sou 2 beki. Yo kraze l. A vle di la i fin vote eske w ka di non sa pa bon an n al refon lòt, li raz. A vle di ou fin fè l ou bay, Yo ale yo korije l apre sa yo vote l epi yo pote l ba ou donk lè yo pote l ba ou fè oh eske w on peyi epi se blan an k pa vle wè peyi a vanse blan an fè nou divize men nou visye mesye ala traka pou lave kay te nan peyi sa. E pa posib. Se pou pèp la fò nou ouvè zòrèy nou pou nou tande, pou nou konprann. Ou wè si nou pa retire tèt nou nan sa nou ye kounya, nou pap janm jwenn opòtinite sa ankò pou nou retire tèt nou. Fò nou reyekilibre pouvwa yo. Mwen menm m pa, mwen menm, mwen di sa, pouvwa egzekitif, yo pa gen dwa ba l plis pouvwa. Non, non, non, non, non. Se pou tout gwo save nan peyi a travay sou tèks sa pou reyekilibre l. Pou pouvwa egzekitif, pouvwa lejislatif, pouvwa jidisyè, gon ekilib. Pase gon gwo tèt chaje nan peyi a. Nou sot nan diktati pow, sa vle di prezidan sèlman te Bondye, li te gen pouvwa. Nou antre nan lòt dikta, ou wè premye diktati a, li pa t gen adjektif, dezyèm nan gen yon adjektif ki rele fewòs. Nou sot nan diktati an 86, nan antre nan diktati palmantè fewòs. Mwen menm se mwen k pou di nou bon se mwen k se mwen k sot sibil se premye moun ki pou di nou sa on diktati palmantè fewòs se nan sa n antre jodi a tout moun konnen konmen ki relasyon m avèk depite ak senatè se zanmi m yo ye men jodi a se pou yo dakò tou pouvwa k te nan men yo a fò yo reekilibre l. Ala traka pou lavi kayte! Ebyen, jounen jodi a frèzesè byeneme, peyi a nan men yo, konstitisyon an nan men yo, li pa ka aplike pi rèd toujou. Ala kote gade visye papa, se peyi Dayiti. Medam, matmwazèl, se mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, adje, ti blòdè yo kòmanse pran kou rèd wi, kay blan. Men mesi. Nou pa kab lève a inè. Sa pa fè sans. Ann gade. Fout filme pou rezo sosyo ka wè lè vakabon sa yo mande pou fil pou yo men ni kilè ye la. A vle di I mande w fil pou l ou fil pou li epi kès ki se pase. Inè PM. Inè y ap domi. Lè sa w nan kabann pou w. Jet menn. Sa w wè. Oh konsa w mouye blòdè a man. Apre nou fin bwè kola, nou jwe règ domino nou, nou pale leta mal, you understand me? Epi lè n fin pale leta mal, frèse sè, epi sòtòde a nou fè yon dòmi, pita nou pral fè street, n al fè kolabo, nou kwaze ak kèk patnè, si gen yon ti pwogram, wè sa m di w la, nou brase kèk moun pou n al nan ti pwogram nan, epi nan tre, twa, katrè nou vale tafya, epi demen maten, menm kout bwa. Men kay blan se pa sa, il faut travailler mon ami! Ino nan kabann hahaha ala traka pou lame kay te bon on kote yap mouye lòt sou kabann pase lap leve ta ebyen gon lòt kote gason ap pran richin nan usa hahaha mete pou gason wi fidel. Yo di w ajenou wi gason hahaha ajenou yo di w gason met ajenou oh oh. Met a jenou, met a jenou, met a jenou loulou. Mezanmi, ou pa ka pa, ou pa met a jenou yap met ou deyò. A jenou pou yo wonflo, pou yo kalo, ti moun piti. Eyy, gade w usa papa, mwa mwa. Non, eske w wè de zen? Kounya la pou nou les ayisyen nap vyole dwa moun. nan peyi Lèzetazini e tandiske men Lèzetazini ap nome yon ekspè an dwa moun pou Ayiti. Ee, èske w wè de koze? A vle di Lèzetazini pa wè bwat manje y la non, se pa nou an l wè. Malgre vye Pyè Esperans la e gang y ap pwoteje, tu konpran. Wap pran 5. Pou sa m pran 5 non la. Gason an jennen. Gason ajenou poodja Bondye. Te Raoul ajenou eh. Ou chibike ou chin eeii ou chin nan mouda gason. Respekte moun pigaw pigaw te marye yon non konsè. Hein oui kalel. Li pa respekte moun. Mete pou li. Hugo te marye. Respekte ajenou. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa. Konsa pou gason ap pran wi chine. Nou mele wi pèp ayisyen. Ala traka papa. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen, jan ke m te anonse w, jounen jodi a menm, divès militan te rasanble sou plas konstitisyon an nan Channmas, anpil nan yo temwanye yo regrèt sa ke yo te fè pandan prezidan Jovenel Moïse te la, jounen jodi a, yo vin wè se pa t prezidan vreman ki te pwoblèm peyi Dayiti. Yo di padon paske pou kantite wanga yo te fè dèyè prezidan men jounen jodi a y ap fè wanga pito dèyè mèt André Michel ansanm avèk premye minis Ariel Henry, ann tande deklarasyon yo. Mwen ap goumen, m pat konn ap goumen kont Jovenel Moïse. M te konn ap goumen kont yon sistèm. Paske Jovenel Moïse se pa, Jovenel Moïse se pa li k sistèm nan. Ou serye? An kounya e pa sistèm nan? Di nou plis. Li ka tou fè pami li ka tou fè pami sistèm nan men Jovenel pa pral kite sistèm nan. Jounen jodi a la, menm lè André Michel te konn nan lari a ap goumen, Marjorie Michel te konn nan lari a ap goumen, gen lòt moun ki nan lari a ap goumen, moun pa t konn pran moun sa yo pou moun serye. Pase gen anpil nèg nan peyi a nou konnen pase yo. Sou tout gwoup, gwoup, gwoup, gwoup, gwoup 184 sou Aristide tout moun te konn tande diskou André Michel, Fas a Jean Bertha Aristide, diskou patnè ansyen minis afè etranjè a, Ti Claude Joseph, tout moun sa yo, sou ansyen a di, gen de bagay yo pa etranj pou moun. Paske mwen menm m pa pral pran, gen de moun m pa pral pran nan peyi a kòm modèl non. Lè m bon nèg tankou André Michel m pa pral chwazi l kòm modèl nan peyi a. Men kisa m pa pral chwazi l kòm modèl, a yon pwoblèm pèsonèl non. Dayè pou André Michel bon nèg ki pase a lekòl de panse. E pou moun ki kòmsi m te ka di w, ki gon liy, ki gon liy de yon diskou. Atravè jèn ki nan inivèsite yo konnen apre yo chwazi misye kòm modèl. Tout moun te konnen misye se yon outsider, se yon woulibè ki pwofite de okazyon ki jounen jodi a la ki reyisi a tout kay, a tout milyon l genyen nan peyi a. Ou twouve an dèyè Henri Michel reyisi malgre tou? Mwen m twouve l misye reyisi nan, m twouve l reyisi nan, m twouve misye reyisi nan koripsyon paske l mete moun, li mete moun, li mete moun anndan bwat leta ap piye pou li jounen jodi a la. Zewo pou pèp la. André Michel menm lè menm lè tout peyi a te ka kraze sa pa sa pa sa pa fè l ni cho ni frèt non paske s on nèg ki reyisi ki gen ki gen pil kapital ekonomik li yon jwè sa ki gen 2 3 4 moun dèyè do l a gwo zam k ap ba l sekirite men zewo pou pèp la men jwè sa konbyen Sonje sa w t ap di sitwayen. Frèz e sè byeneme, kòman w te ka konprann pou yon ti vakabon tankou André Michel, plizyè polisye ap bay sekirite, gwo machin leta anba dèryè li, e tandiske komisè Muscadin mesye, k ap fon travay ekstraòdinè ki itil popilasyon an, k ap mete sekirite nan Nip, ala traka wi pou lave kay tè. Ou tande leta pòv, leta pa pyès pòv non frè e sè byeneme. Èske w konprann? Yon seri de ti vakabon, wap gad yon mini jistis kareman kap di w il y a des territoires perdus, pil machin blende anba minis lan ki pap regle anyen k serye, sa vle di sèl li menm li nan 2 ministè, èske w konprann, pil sekirite etsetera. Moun sa yo ki pap regle anyen, yo ap woule machin leta. gaz, tout privilèj nèt e tandiske sitwayen ki itil peyi a, ki itil kominote a, k ap ede lòt yo, malerezman yo pa jwenn tout privilèj sa. Èske ou konprann? Donk, medam, matmwazèl e mesye, E jan ke Theriel Thelus te anonse l nan jou pase yo, nou kapab monte sou paj li a pou ke nou kapab konnen tout dènye update yo, pou ke nou kapab patisipe yon fason pou ke Komisè Muscadin kapab arive jwenn 2 machin pou ke li kapab kontinye fè travay la nan nip. Paske, wap gad yon seri de nèg, wap a gad Ariel nan Pòtoprens, 34 machin nan kòtèj li. Anyen k serye l pap regle. Tandiske sitwayen kap travay, otorite ki pran responsabilite yo, gade non, se, se, se nan zongle, yap pase mizè, yap kole pyese. Se tris se grav. Ann avanse sitwayen. Moun wè nan bèlè kap mouri la moun wè nan solino kap mouri la moun ou wè nan maya kap mouri la wè andre michel fon twit sòti ou byen wè andre michel fon on nòt de près zero e majorite ensekirite kidnaping kap pase nan peyi a li lye avèk moun sa li lye avèk moun sa ki anndan pouvwa ariel la wi. Mèsi. Sa a, se dat ki senbolize rezistans popilè la ki te akwoche demokrasi ke n ap patoje ladan n jounen jodi a la. Lè n ap gade jodi a, nou wè gen yon gwoup moun ki konfòtab pou met konstitisyon an dèyè do epi yo menm pou y ap avanse. Nou menm kòm jèn ki angaje nan peyi a, nou di altela. Nou mete nou nan lari an pou n denonse yon ansanm de mekanism ke de moun ke nou pran kòm figi de prou, ap plonje nou ladan l. E lè yo plonje nou, si nou gade silans nou, se sur ke n ap efondre ansanm avè yo. Se pou sa, jodi a nou fè prezans nou la e ke n ap kontinye fè acte de prezans nou. Ya, donk, e pou rezon sa, nou menm kòm jèn ki angaje nan peyi a, ki konn abitye kanpe lè sa pa bon e lè sa bon, nou prete prezans nou pou nou raple moun yo kisa konstitisyon an ye. Konstitisyon an se èv de yon ansanm de moun ki te angaje yo nan peyi a, pou on ale mye. E ale mye a, tan pou l ta tand vè la popilasyon k ap sibi, li tand vè on ansanm de moun ki konn prete non popilasyon an e ke jounen jodi a la, yo nan konfò yo. Yo nan konfò yo pandan ke moun Belè, moun Dèlma 2, moun Site Solèy, chak jou ap konfwonte yon ansanm de mizè, yon ansanm de obstak E ke pèsòn moun pa janm di yon mo pou yo. Nou menm nou la pou n raple moun sa yo ke nou se de jèn, nou se de moun ki konprann dinamis lan e se nan sans sa ki fè nou prete prezans nou. Non sèlman pou n raple moun yo ke lòd konstitisyonèl li pa respekte e ke moun sa yo yo pa diy pou yo pale nan non popilasyon ayisyèn nan k ap sibi ojoulejou. Jodi a la, pi gwo konfò, pi gwo bagay yon moun ka sibi, se yon pla di jou ki vin parèt yon liks. M ka kanpe la, m ap manje la. Donk, pi gwo difikilte m ka gen, se yon nèg k ap gade m e ke mwen menm mwen pa ka sèvi l yon grenn. Donk, si nèg yo t ap fè konba e ke se konsa sa t ap vini jounen jodi a la, mye vo konba a pa t janm fèt. Se pou sa nou prete enèji zanmi nou, ansèt zanmi nou, Wame la, pou nou kapab pile beton, pou nou raple nèg yo ke lòd konstitisyonèl la li dwe respekte pou l tand vè popilasyon, pou moun kapab al lekòl. pou koze lopital pa yon lux e ke lè gen gè fòk gen yon ògan ki la pou l kapab tranche nan pou popilasyon an paske jounen jodi a sa n ap konstate la se ke nèg yo gen bè yo nan tranzisyon an e se sa k fè. Yo chwazi pa di yon mo sou sa kap pase a la. Donk si w di tèt ou nan konstitisyon li pale de respè dwa moun e ke sa ap fèt ou pa janm di anyen, donk sè ke ou nan konfò. Tenkèt tenkèt mon frè Lèzetazini pral voye yon moun yon ekspè pou nou ok ou pa bezwen plenyen ankò yap prepare yo la pou yo nome yon ekspè an dwa de lòm pou Ayiti tenkèt mon ami Ann avanse. Nou prete prezans nou la jodi a e n ap kontinye prete prezans nou dans les jours à venir pou n montre ke nou an dezakò avèk moun sa yo k ap reprezante nou, k ap pale nan non nou yo. An reyalite, nou twouve e pa Jovenel Moïse ki te pwoblèm nan puiske Jovenel Moïse gen plizyè tan depi l mouri men anyen sityasyon peyi Dayiti pa janm chanje. La question d'Etat n'est pas une affaire d'un homme, la question d'Etat est en permanence. Donk pale de Jovenel Moise ki se yon eleman ki te la pwovizwaman pou l rezoud yon pwoblèm. Donk ou menm ou denonse l, ou di l ke sa pa bon. Donk lè w vini se ke ou ka bay randman. Donk m panse kanmenm lè yon sosyete gen de moun ki ap denonse ke l vini li pa bay rezilta, ou menm fò w mache sou moun sa pou w montre l poukisa li t ap goumen kont sa k pa la. Se pou sa jounen jodi a, apati de jodi a, nou pral deklantche yon ansanm de mouvman kont gwoup de moun sa yo ki pran Pèp ayisyen an otaj k ap mache reprezante l tout kote epi k ap di konsa ke yo delege pandansetan pa gen moun ki te bay moun dwa pou pale pou yo e ke jodi a jan n sot di l talè a yo nan konfò pa yo, yo bliye tout sa yo te konn ap denonse sou Jovenel Moïse yo kote ke la kesyon de goud se li k te nan prèske tout aktyalite lè sa m kwè l potko menm rive a 100 goud yo te montre ke te gen yon veleyite oprè de gouvèneman presedan an, donk pou bagay yo te chavire. Jounen jodi a, nou pap di lòt ki te la yo te pèfòman, dayè pou yo te kritike l te gen yon sanm de bagaj yo te rale. Donk, mentenan sa ale pi, e ke si l pi, nou gade silans nou, se ke nou nan konfò nou. Donk, jan m di l lan, n ap kenbe manch mobilizasyon non sèlman jodi a, e m panse ke, Dans les heures qui viennent, yon tablo pral sòti kote ke nou pral montre konbyen tan nou pral fè nan lari an. An reyalite, ou pa sot sou egrèt pa rapò avèk batay nou te konn mennen kòm ansyen prezidan Jovenel Moïse? Nou pa ka regrèt paske si si Dessalines t ap di l regrèt, m panse kanmenm gen anpil moun ki pa t ap la jounen jodi a. Dessalines e Jovenel Moïse se de bagay diferan. Dessalines t ap batay kont kolon fransè. Men nou menm kont kiyès nap batay? Kont lè Ayisyen. Ayisyen kap batay ak Ayisyen. Fò nou pa stupid. la. Desalin te jwenn 50 mil opòtinite pou l te kontinye batay pou popilasyon an. E ke l te fè l. Te gen òf ki te fèt. Nèg yo te nan liks you yo. Kòman fè yo pale w de revirman de Tousen? Se paske Tousen, li te kite konfò l e pou l te vin batay vè moun ki te pi mal yo. E ke jounen jodi a nou vin gen yon Ayiti kòm eritaj ki pa senbolize anyen pou mesye sa yo. Donk nou pa ka regrèt, nou te konn pale, n ap kontinye pale jiskaske yo touye youn nan nou e ke lòt yo ap kontinye pale pou popilasyon k ap sibi ojoulejou la. Moun Bèlè pa t ap boule, se tan pou kay moun Lasalin pa t ap boule, se tan pou kay moun Tokyo pa t ap boule. Men poukisa lè moun nan ap pale, l ap di ti bagay blablabla, poukisa ke l pa mande Kote Majorie Michel ki vann batay pèp la, kote André Michel ki vann batay pèp la, kote Ricard ki vann batay pèp la. Mwen menm, mwen te bò kote moun sa yo, depi akò 11 sektanm 2021 an kraze, ke yo pa zanmi m. Chonje 29 mas, m chonje nan ki ane yo m te gen motosiklèt pa m la yo te vòlè l. Mwen menm se yon anperè. M se yon pwofesyonèl, se biznis mwen fè. Men jodi a, pou 20 mil goud, gen de militan ki panse ke jodi a, pandan ke yo nan yon ti dyòb 20 mil goud. Men jodi a, fò yo wè ke yo di yo pa nan manifestasyon, m pa gen pwoblèm yon zanmi m pa nan manifestasyon. Men jodi a, fò w kontinye goumen, fò w kontinye batay, pou pri ti mamit diri a, pou pri ti mamit sèl sa. Konbyen kòb nou konnen m peye sa la? 30 dola. Men lontan konbyen l te ye? Se te 15 goud li te ye. Men kòman pou n konprann jodi a, pou lemond, pou sosyete a ap gade yon nèg tankou m, jodi a, nèg yo moute gaz sou pèp la. Men nou menm tou kòm medya an liy, mwen konnen nou se zanmi m, mwen renmen nou anpil. Men gen de moun yo, lè y ap pale devan nou, fò nou poze yo kesyon, men ki moun tou Ki rann jodi a kay Bèlè ap boule? Ki moun ki rann kay Lasalin kontinye ap boule? Ki moun nan la ki rann kay moun Dyèg ap boule? Ki moun ki fè nou pa ka travèse Matisan? Ki moun ki vann dosye lajan Petro Caribe a? Jodi a se André Michel ki te sèk kòk chante nan peyi a. Men m ta renmen lè nou ap pale avè yo fò nou poze yo kesyon. Poukisa André Michel pa demisyone? Poukisa Rika pa demisyone? Pou ki sa Marjorie Michel pa demisyone? Oh nan akò 11 septanm 2021 an te kraze 11 septanm 2021 an kraze men jodi a lka la pou ki sa moun sa yo pat asepte jan ke nou menm nou kraze akò a akò a pa aplike yo toujou rete la kounye a tout zak ki gen nan peyi a lpa sou kont nou pase ke nou te siyen yon akò li te gen pwosè lajan petro karibe masak lasalin masak bèlè masak tokyo André Michel tap mennen 5 a 0. Jodi a men tout masak sa yo miltipliye la, lavi chè, André Michel te di sou Jovenel, lè konsa w ta pran André Michel atè a, e poutèt sa m te envite André Michel la, gen moun k ap bay pawòl pou po patat, mwen m ap pale pou peyi. Di sa eske ou menm avèk ti paskout n ap fè manif lan pou kont nou? Ban m di w yon bagay, wè peyi a. Se pa gen kesyon de mwen, se de ti bas kout. Tout moun ki santi yo alèz jodi a, nou menm n ap preche klas, nouvèl klas politik la. Jodi a kote André Michel, ane pase lè konsa atè a l te ye, Ricard te atè a, tout moun sa yo antye yo tout te atè a, Kounya e pou mande m kote yo. Li te met yon moun, li te met 2 moun. Anreyalite nou wè e pa Jovenel ki te pwoblèm nan. Enben yo te fè nou santi e pa Jovenel ki te pwoblèm nan. Mèsi. Majori Michel Ricard André Michel te fè nou konprann, Sorel Jacinthe, yo te fè nou konprann e Jovenel pat bon. Fè nou boule kaotchou, fè tout bagay, men jodi a poukisa ke ou siyen yon akò nou pat konn Ariel? E Majorie Michel ki fè nou konn Ariel e pou tèt sa m santi ke Ariel Henry son gang li ye m demisyone kont Ariel Henry. Akò 11 sektanm kraze, afè bagay ou wè moto, ou wè m sanble yon nèg ki ka gen pwoblèm 3 moto? Yon pwofesyonèl mwen ye, yon anpere m ye, yon biznisman mwen ye. Sa yo lè yo ba yo 50 goud. E la wi nou chonje yo te vòlè motosiklèt mwen la. E la yo te vòlè motosiklèt mwen. Yo te remèt mwen yon moto. M pa woule l ankò. Pase jodi a la ke mwen m gen pwofesyon. M son anperè. E gwo pre m fè. M fè lajan. Jodi a m pa tap ka demisyone kont yon minis nan akò 11 sektanm 2021 an. Depi l kraze, Plat nèt atè jodi a la ke se tout reskonsablite jodi a. Capata vini salye 29 mas e fè konnen se peyi nou e nou pa. Talè. Ou sou gason? J konpran rien. M pa konprann jan w pale a ditou. Janm bliye salye. Nou pa janm bliye les heros ki te pèmèt nou jwenn. Yow bagay la fò nan tèt ou djazz. Non l fò wi. Respire epi rekòmanse gason. Endepandans sa a ki te vin ba nou e konstitisyon sa a ki te vin batay ki vèse san yo E jodi a pou te ba nou e kont sou sa nou gen la jodi a. Men e si n ka gade moun, an gade moun kap fè politik jodi a, pou m ka fèmen bouch mwen, pou m pa salye e pèp ayisyen, pou m pa di yo malgre vi, konjonkti yo mete yo nan ensekirite, mizè nwa, la mizè, e men pou nou di yo jodi a, yo pa ka rete bwa kwaze, pou yo kite de malfwa, de vagabon, de vagabòn. e kraze tout aki demokrasi sa pou nou jodi a. Se poutèt sa jodi a, nan non pèp ayisyen, nan non tout moun ki kwè fòk peyi a chanje, n ap di yo bòn fèt. Men, nou di, lè delekantis yo, lè machann peyi yo, lè. Tande, tande, bòn fèt ki sa? Ki bòn fèt? Ah! Ah! Non, peyi sa gen mizè. Bòn fèt ki sa? Bann fèt konstitisyon, yon konstitisyon ki pa janm aplike, yon konstitisyon ki pase nasyon an règ mizè l depi, bann fèt kisa? Ala traka pou lavi kay tè papa. Vagab, vagab, vagabond, vandèt peyi yo, nou di yo listwa va jije yo. E jodi a, m ap mande laprès, èske nou ta ka rankontre Madam Maniga pou nou ta mande Madam Maniga ki sa l panse Deye 29 mas la, Joseph ap bliye Madam Maniga, si li pa t al sal rad li, li pa t al vann tèt li, jodi a pa gen, di m Madam Maniga, li pa patisipe nan masak Bèlè non, pa gen pou di li pa patisipe nan masak ki fèt Geto, pa gen pou di Madam Maniga pa nan vòlè dola 50 lajan Petro Karibe a, pa gen di m Madam Maniga pa t janm nan konplo jodi a pou li te tiye rèv pèp ayisyen an. Se pou sa jodi a, m ap mande laprès, èske nou pa ka jwenn Madam Maniga pou nou mande kouman l pwevwa 29 mas? Wè 29 mas la se Madam Maniga pa t nan pouvwa a, Li ta di Ariel defakto, menm jan mwen jodi a m di Ariel se defakto, menm jan mwen m di Ariel anachi jodi a, si Madan Maniga pa t nan pouvwa sa a, li ta di Ariel se yon defakto, men jodi a si w al mande Madan Maniga sa l panse de pouvwa a, sa li panse 29 mas, enben l ap bay ochan, paske jodi a Madan Maniga ap souse men popilasyon an nan mizè, popilasyon an nan grangou. Se poutèt sa nou di jodi a, nou pa gen pwoblèm avèk Madan Maniga nou, se devwa l. Paske se yon moun fòme, yon kad li ye. Men n ap di popilasyon an, jodi a, ensekirite sa, pitit yo pa ka al lekòl, pitit yo pa jwenn sante, yo pa kapab viv nan katye popilè a, nou di yo, fòk yo kòmanse souke kò yo, paske jodi a, se devwa yo pou yo mande sekirite, se devwa yo pou yo mande travay, se devwa yo pou yo mande manje, se devwa yo pou yo viv kòm moun. Men jodi a, yon pouvwa konsa, yon pouvwa pa ka kite yon popilasyon ajenou, E jodi a, sa k reve de li a, menm yon sekirite, li pa ka jwenn. Se pou. Milan Maniga yo, men gen 2 moun pèp la vote, jouk jounen jodi a yo pran kòm chwa, ke m pap repete non yo, m pap site non yo, men ki efondre Ayiti jounen jodi a. An n serye, si ke w gen yon mezon gen 2 chat swa 3 chat ladan, ou pran chat sa yo, ou tiye yo, ki sa w fè? Ou bay souri avèk rat kay la? Jounen jodi a se sa k rive peyi Dayiti. Pa gen moun nan peyi a la pou le moman la. Se bon, si Ariel gon peyi li ta pap dirije, m ta di si Ariel nan yon mezon m ta renmen wè kòman mezon sa ap mache. Paske lè w ap dirije, fò w konprann lè ke pitit ou grangou, lè ke pitit ou pa ka al lekòl. Mwen menm bon, ban m tou fè yon mesaj pou Ariel. M ap di Ariel, ouvriye edh yo, pitit yo retounen lakay yo. Yo pa ka al lekòl, paske edh gen 5 mwa la edh pa peye, yo bezwen yon mwayen posiblite pou. Gouvènman sipòte EIDH paske a chak fwa lè idwo perik desann il fo ke gen de mwayen pou gouvènman toujou bay EIDH pou kapab gen mwayen pou popilasyon jwenn enèji. Lè ke pa gen enèji, la nan kapital la moun yo nan grangou, sachè dlo a yo pa glase, yo cho, yo pa chèd, moun yo pa ka vann ji, pèp la nan difikilte, yo nan grangou. E m ap di, m ap di ouvriye edh pa yo menm k ap di m eseye pa pale, nou pa ka pè, lè ke nou pè n ap efondre, il fo ke peyi a pa rete nan eta ke l ye la, fòk nou mande Andre Michel ou te di konsa. Ou ta prefere Ayiti efondre pase pou Jovenel te fè manda l la? Se vre mesye, nou fè sa nou fè a men jounen jodi a nou ta bay pèp la chans. An reyalite nou e pa Jovenel ki te pwoblèm nan paske menm sitiyasyon an toujou ap repete anndan peyi a. An reyalite vrèman pwoblèm nan pat Jovenel e m ap di w sou Jovenel bagay yo te pasab pou mwen paske lè m ta pral gen 2 mwa mwen te konn jwenn yon mwa m touche men jounen jodi a la m pral gen 5 mwa 50 mil fwa pito Jovenel te ret la olye ke nèg yo te tire Jovenel paske yo antre lakay li Yo disparèt li. Si kè nèg yo te vin tiye Jovenel la, te met pèp la nan po l, pèp la pa t ap gen pwoblèm. Men yo fin tiye Jovenel la, la vin pi mal pou nou. E jounen jodi a, m ap di pèp ayisyen, pa gen delivrans sakrifis. Gen anpil moun k ap di konsa, Ayiti pral libere, m di yo manti. Sektè pwotestan, fò ke yo leve pou yo fè kèlke jou nasyonal, sèt jou nasyonal, pou y ap priye, al devan Bondye, fè tout kalite peche santi yo, nou fè yo tou an Ayiti. Tout chwa dirijan yo nan tout vye bagay sal, pederas, Il fo ke jounen jodi a pou nou pran konsyans al devan Bondye pou pou nou mande tout lòt peyi yo tou pou yo ede nou priye pou nou soti nan sitiyasyon ke nou ye a paske se ke nou kwè nap ret lakay nou priye nou kwè di nou pral delivre manti kèlkeswa kote map li nan bib la kèlkeswa peyi ki delivre a se de aksyon ke yo te fè Bondye ede yo. Moun pa ka nan referandom avek Ariel Henry, sa Ariel Henry ye? Ariel nan son nèg ki pran ki pran tèt yon peyi son tweet madam Laline ki mete ki mete Ariel Henry la men sou ki baz yo ka mennen Ayiti nan yon referedòm avèk Ariel Henry depi konstitisyon pa bay dwa sa tou pou ta mennen peyi a nan referedòm men si jodi a Ayiti sa ap dewoule jan ap dewoule a se ansanm de moun sa yo wi ansanm de mèsenè ki pran peyi a pandan pandan 30 dènye ane yo wi son pakèt nèg ki pran tèt peyi a yo pa yo pa ni yon dirijan politik ni yon pakèt mèsenè ki sòti tout kote. Di tout kote nan peyi a ki vin pran tèt peyi a. Men sa gen jodi a. Nou vin di, afè bagay refòm konstitisyonèl Ariel Henry ap pale nan ki nan tèt li a, avèk ansanm avèk HCT ki gen Madan Monica nan tèt li a, nou di l se byen konte mal kalkile. Paske nou menm kòm jèn gason, nou pa pral nan okenn aktivite refòm konstitisyonèl avèk Ariel Henry paske moun sa yo pa dign, yo pa gen kalite pou yo mennen peyi a nan refòm konstitisyonèl. Paske konstitisyon ayisyèn nan, sa nou menm nou te soti, 87 al vote a nou pat mande ladan pou te gen refòm konstitisyonèl nou pat mande ladan pou nèg sa yo pran peyi sa je yo pran la mennen jan yap mennen lan sa ke kòm jèn gason nou vin mande site solèy nou vin mande lasalin nou vin mande tokyo dèlma 2 katye popilè yo ansanm tout kote ki nan moman sa nèg yo fè tounen kòm beny oubyen kòm simityè pou yap antere nou yo men jodi a vin nou vin di nou pa kapab ankò nou mande yon lòt fwa ankò pou popilasyon leve kanpe leve kanpe kont sistèm sa kap toupizi nou an kont sistèm kap fin avèk nou an. Gon sistèm nèg yo pran nou mete ladan kap fini avèk kap kap souse san nou mal nan peyi esa ke jodia nou vin di tout moun nou pèt te fò jak tout kote w ye pase wap wè tout peyi a nèt nèg yo gangannen l tout peyi a nèt nèg yo met bandi ladan men jodia gon grenn bagay pou nou fè ke nou menm kòm jenn gason nan peyi a ke leve kanpe pou nou dechouke nèg ki nan tèt peyi a jiskaske nou jwenn yon lòt gwoup moun ki ka pran tèt peyi sa pou ki mennen peyi a bon pò mennen peyi a nan eleksyon pou nou pran vwa demokratik tout bon vre a. An reyalite e pa Jovenel ki te pwoblèm nan? Èske m ka di se Jovenel ki te pwoblèm nan? Nou ka toujou di Jovenel tap fè travay oligachi a, men jodi a wap wè sa oligachi a fè, oligachi a manje Jovenel. Men jodi a wap wè Ariel ankò kòm yon tyoul, kòm yon souf nan tyou, lap kontinye menm travay enperyalis la ankò. Men se sa k fè jodi a, nou di pa gen lòt bagay nou ka fè, se goumen kont refòm sa nèg ap ba nou, refòm mennen nou nan simityè a tou tou vivan, wap wè lè wap gade nou jenn gason ap mete dife sou tou vivan. Kòman wap sot sonde yon peyi pandan gon ekip nèg ki dwe pou peyi sa ap dirije l men jodi a nou vin di nèg yo aba ensekirite aba enjistis sosyal sa men jodi a se lòt bagay pou nou fè se leve popilasyon an leve kanpe jiskaske nou pran nou jwenn de paryè nan tèt peyi a pou nou jwenn yon refòm e nan pa refòm nou bezwen pou etazini vin ba nou refòm pou kanada vin ba nou refòm pou lafrans vin ba nou refòm nou bezwen yon refòm pou nou menm ayisyen chita pou nou di peyi nou men kote nou pran destine peyi nou men kote. Talè, Tout jounen lòt la ap di w refòm pou ayisyen chita. Talè, dèyè nou ki pa la paske m pa janm wè nou ka chita. M pa janm wè nou chita vrèman. Eske se plas kote pou n chita ki pase pa devan oubyen je ne se pa? Ay sa parèt on ti jan biza, sensèman. Nou pale avèl, ki jan se nou vle peyi a la bon pò, nou liberasyon tout bon vre jan tout moun ap knenl la. Peyi a malad jis nan zo, se fòt anpil nan nou, prensipalman elit yo, lèm di elit yo, elit politik, elit ekonomik, tout sòt delit yo. Jounen jodi a wap wè, nou bezw poun fon revolisyon total kapital, e sa fè nou di yon revolisyon total kapital pou yon chanjman total kapital. Premyèman, nou bezwen yon chanjman revolisyon mantal, yon revolisyon spirityèl, Yon revolisyon entèlektyèl ki pral abouti ak yon revolisyon politik e ak ekonomik. Paske jounen jodi a la, depi Divalye, papa, Divalye, ton, papa, jiska jounen jodi a, pa gen ankenn nèg ki pase sou pouvwa a ki bay rezilta ke pèp la ap chache a. Yo tout vini avèk yon diskou, men malerezman, yo pa janm bay rezilta ke pèp la ap chache. Se sa k fè jounen jodi a, tanzantan nou nan lari, n ap chache menm bagay yo. Paske se sèl yon revolisyon total kapital ki ka retire l. Paske. Lè nou gen yon peyi, nou pa gen okenn referans ideyolojik. Jounen jodi a la w ap wè nèg ap di se Desalinis, s on mantè l ye. Paske pa gen okenn peyi omond w ap wè gen yon nèg la ki parèt li jete fatra sou Desalin pandan se tan li toujou ap flannen channmas la la. Pa gen okenn peyi omond w ap wè yon nèg ap pale mal de zansèt yo pou l ap alèz konsa. Etazini ap di yo se demokrat. Anben al di sa w vle de George Washington ou pap ka dil. Nou bezwen yon revolisyon total kapital paske nou pa gen ankenn referans. Nou bezwen François Makandal ki se te yon mizilman ki te ba nou peyi sa a, anpil fwa nou krache sou lislam. François Makandal ki se òganizatè revolisyon ayisyèn nan, ki se li menm ki te vin òganize. Frè, pa vin confuse m ankò non. Pa vin confuse mwen kounya la pa di pou mal met gro robe mare je non non non m pap kapab m pap kapab vre non a vle di vodou nan kò m levanjil nan kò m kounya la kòman islam ala traka pou lave kay tè nan peyi sa papa. Ann fini sitwayen. Kouman maronaj la nou krache sou li. Kote la nou wè gen anpil moun kap pwone pou gen yon nouvèl refòm konstitisyonèl ou menm ou pou yon nouvèl refòm konstitisyonèl? Mwen pa nan kenn refòm de refòm. Yon revolisyon total kapital paske refòm pap pote anyen pou chanjman sa. Paske kiyès ki pral fè refòm nan? E pa menm moun sa yo. Jounen jodi a fè eleksyon kiyès kap pran pouvwa? E pa lavalas phk e pa menm nèg ki nan sfè politik yo. Sa vle di se menm pwoblèm yo. Tout gang yo la yo gen menm patwon. Patwon yo se politisyen yo. Paske nou toujou ap di Gang gang gang gang men nou pa janm gade nèg a kravat yo nou joujou gade bandi a a sapat yo jounen jodi a elimine tout gang ak a sapat yo anben gang a kravat yo ap toujou jwenn lòt moun pou yo manipile paske yo kite mizè nan geto a yo kraze lekòl paske nan ki peyi o mond wap wè pou lekòl pa janm fonksyone pou tout sosyete a rete bwa kwaze pou lavi chè lopital anyen pa fonksyone pou tout moun rete bwa kwaze pandan se tan nap kreye ensekirite a èske brant maksèn mez yo janm kouri kite peyi a pou ensekite non jamè. Kiyès y ap kidnape? E pa menm moun, menm nèg nwè parèy nou? Èske ou janm tande yo kidnape yon Maksèn, yon Brant, yon Akra? Non! Paske menm moun k ap goumen yo, menm moun ki di yo se revolisyonè yo, se yon ekip bann lach, yo se yon ekip bann esklav mantal. Se sa l fè, nou bezwen yon revolisyon total kapital pou n kase chèn ki nan lespri n an. Toutan nou pa fè l, menm jan Franswa Makandal, ki se te yon mizilman, te fè l, menm jan w wè Iran ap fè l la a fas avèk Lèzetazini, nou p ap janm ka fè l. Menm jan w wè Mali fè l la a, paske yo gen yon referans ideyolojik, yo gen patri, yo gen nannan. Men nou menm, nou krache sou tout pa nou. Caonabo ki se premye moun, premye Ayisyen nan Nouvo Mond lan ki goumen kont sistèm oligako-sataniko-kolonyalis oksidantal la, li brile senbòl Fò de la Nativite. Kasik Anri ki fè pandan 13 an l ap lite, zam a la men, devan sistèm nan, anpil fwa nou pa menm konn moun sa yo, nou pa rete sou yo, nou plis ap chache bagay lòt moun. N ap di n se Juif, anpil nan nou di n se Arab, nou di n tout bagay sof se Ayisyen. Jounen jodi a nou bezwen yon revolisyon total kapital pou n ka fè konstwi Ayisyen vrè a, Ayisyen otantik la. Mèsi sitwayen. Vwala, frè e sè byeneme, ou t ap tande deklarasyon divès ebyen militan nan Channmas, sa ki regrèt, sa ki pa regrèt, sa k ap mande pou ke nou retounen lakay, pou nou al fouye zo nan kalalou, donk nou menm ki pran san nou, pran tan nou, chita krache sou zansèt yo, pou nou ale mande padon, e non sèlman sa tou, pran responsabilite nou, chita ansanm pou n kapab sove peyi Dayiti. Byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete gon seri de moun m pa janm wè m pa janm tande yo nan peyi a ankò m pa wè yo nan lari nan manifestasyon banm ti nouvèl èske yo mouri menm jou ansanm avèk Jovenel Moïse m raple m te gon epòk te gen nou pap dòmi sak pase yo ap dòmi kounya. te gon group ki te rele nou pap domi ki te trè prezan manifestasyon 24 sou 24 tanzantan ou tande yo nan la près men yo te mouri menm jou a jovenel te gen yon lòt group ki te rele nou pap konplis sak pase yo konplis kounya oubyen sa pa gade m. M pa tande yo, m pa wè yo. Eske yo t asasine yo tou silvouplè? Te genyen yon lòt gwoup ki te rele Ayiti nou vle a. E li k la kounye a? Ayiti sa? Ayiti Ariel vin m wè a? Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa papa. Adje ou son pase lè petro challenger ala traka pou lave kay tè nan peyi sa mesye sou kout ayisyen pafwa wa bali chay li pat dwe pote wi. Frè se sè byen eme byevini nan ayiti peyi spesyal donk sa se gouvèneman ariel la kap pouve popilasyon an kel gen kontwòl sitiyasyon an epi men kòman bagay la ye an nou gade video sa ansanm. Yes Wap fè stil Lag ankò Mph Ya Ou tonbe Ou pa sipoze rele Ou glise se vre men Il fo reste You know You understand me Yes Ebyen frè e sè byen eme se konsa Gouvèneman ap lage sou pèp ayisyen an la Aktyèlman Antouka Janm toujou dil pa bor isit Haïti dictature la pelle des antilles Haïti démocratie la république des coquins sel volè yo kap rete ki vivra verra ki mourra kakara. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale map kite w nan bra papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun non pa mwen se Fouco e nap kwaze nan yon lòt videyo au revoir à la prochaine.